Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon. Nan emisyon sa a, nou pote ba ou 3 ti dosye. 3 ti dosye kote ke gen yon polisye ki vyole yon jenn fi 18 an, epi nou vini avèk imaj yon pon, mezanmi ki delabre pou ou wè kote machin ap pase. Epi twazyèm nan, ben, sa se yon kestyon ki kapab pwovoke anpil reyaksyon, paske on di souvan ke le kriminèl è petètre konsidere kòm un saj, pour ceux. qui ne le connaissent pas vraiment, ah ben oui, ça c'est l'histoire de barbecue. Ou pralway yon phase de barbecue. Il s'est prié. Il s'est adressé à Dieu. Peut-être ça j'ai là. Eh bien, c'est parti pour votre émission. une jeune fille 18 ans violée. Et c'est un policier qui viole lui. Policier Old Sterlin, alyas Sans Souci, yo akize li poutèt li ta vyole yon fi ki gen 18 an. Krim sa fèt nan dat dimanch 22 out la nan lokalite Jebo nan komin Jeremi, departeman de la Grandans. Tifi sa gen 18 an, misye vyole li e li sibi sa n ta kapab rele yon vyolans seksyèl. Viktim vyòl sila, kote ke nou oblije kache idantite li, jiska lendi 23 out lan, Ebyen li genyen yon emoraji sou li daprè enfòmasyon ki rive jwenn nou. Vyolè prezime a se yon polisye ki afekte nan Inite Departemantal Mentyen Dòdre, se udmo. Li idantifye nan non Old Sterlin alyas San Sousi, ankò Tèt Kapòt. Nan sans sa, dimanch 22 out 2021 an nan lokalite Jebo nan komin Jeremi, ajan polis Old Sterlin, Itilize zam sèvis li pou kapab fè krim sila. Li tire omwen 3 kout fe anlè yon mannyè pou kapab genyen kontwòl ti pitit sa, daprè sous nou. Li mete jenn fi an sou yon motosiklèt avèk konplisite lòt moun e li kondwi li nan yon andwa izole pou kapab komèt zak vyòl sila. Mezanmi tèt chaje! Polisye ki la pou pwoteje ak sèvi donk li vyole yon jenn fi. 18 an e kite li nan yon move eta. Swit ak plent ki depoze pa Ibes ak Idet, komisè gouvènman Jeremi an, Mèt Jean Mary Alexandre, desène yon manda damne kont prezime kriminèl Old Sterlin. Li menm, li jete l. Mesye Sterlin te deja enplike nan plizyè egzaksyon. Lè w di egzaksyon, ou di krim. An 2019, yo te arete li poutèt li touye pa bal yon moun nan kad yon match foutbòl nan lokalite Lè Gomye, nan komin Wozo. Ane dènyè, non li site nan yon ensandi plizyè kay. nan Testas, premyè seksyon kominal Jeremi. Dosye vyòl li fè sou jèn fi an devan seksyon depatmantal polis jidisyè pou swit legal. Donk, nou konprann, sa vle di, kèlke swa nan nivo w ye, ou konn wè nèg la ap bay yon bèl imaj, epoutan dèryè sèt imaj, li kache yon kriminèl san pitye. Alonzi pou dotro choz paske Quand quelqu'un c'est un criminel, ben on doit le juger et il doit payer pour ses crimes. Nou te jwenn yon imaj kote ke genyen yon pon nan Okap, kote ke pon sa li menm li delabre nèt, bon m chache imaj la pou m kapab li li pou nou paske nou konnen ke afè aksidan nan peyi Dayiti se youn nan ensekirite ki lakòz anpil moun mouri paske Pa mwa konn gen anviwon prèske yon trantèn, yon swasantèn aksidan. E lè w pran bilan moun ki mouri chak jou nan aksidan, ebyen si w konpile li ansanm nan ane an, sa kapab bay plizyè santèn oubyen plizyè milye moun ki mouri. Nou te vini avèk ti videyo sa a pou ou, yon pon ki relye Okap ak Sen Rafayèl. Men kòman moun yo ap pase sou pon an. Sen Rafael, Mèn. E otorite ki regile kesyon sèkilasyon nan zòn nan? Ebyen, yo absan. Donk, absans total dè zotorite e finalman, sè le malè ki di bonjou chak jou a la popilasyon. Brèf, bon, nou pap rete anpil, n ap pèmèt ke ou tande yon deklarasyon. Men se pa yon deklarasyon, se anfèt yon priyè. Kèlken ki a patisipe a yn emisyon. mais juste avant, il a décidé de prier. Prier pour les gens qui sont en situation difficile dans ce singulier petit pays de nègres libres. Ce que mon compère Hidson Saint-Fleur a toujours l'habitude de dire. Singulier petit pays de nègres libres. Eh bien écoutez, en Haïti, on est appelé à voir toutes sortes de choses. Ouais, Je vous avè di, au début de l'émission, le kriminel est toujours considéré euh, par ceux qui ne le connaissent pas comme un sage. Oui, peut-être au capabio kriminel et puis, moun qui pas connaît, on le dit, ah, mais je suis vraiment sage, je n'en parle pas. Par exemple, on peut m'écouter parler et puis, ou déceler la caille-moi et mon comportement de moun débiens. Et pourtant, Lè ou kòmanse fwote avèk mwen, ou di a se pa moun sa a m te konn ap tande a. Èske finalman ou genyen double vizaj? Ebyen se sa. Barbecue, on peut le juger comme un criminel, n'est-ce pas? Men èske ou konnen si w ap tande Barbecue k ap priye, ou ta kapab di ke waw, sa s on moun ki gen kè imen wi. Ann tande. Kè w di plis, e k ap tande show sa. Map salye legliz an jeneral e map salye pèp ayisyen an ki ap travèse yon moman ki ekstrèmeman difisil nan istwa l kote ke jodi an nou bezwen mete tèt nou ansanm men pou nou met tèt nou ansanm fòk nou pase pa yon bagay ki rele lapriyè lapriyè jan tout moun konnen an, ke se pi gwo zam, ke se pi gwo kle ki genyen pou yon pèp, lè yon pèp ap priye, m panse ke pèp sa a li menm li pap janm pèdi batay li an. Jodi a m panse ke si mwen t gen pou m remèsye w, le fè ke ou ban m opòtinite non sèlman pou m pale avèk legliz e ke mwen menm tou pou mwen gen chans, e ke pou mwen priye avèk chak grenn ayisyen jodi an e ke pou nou mande padon, padon pou peyi sa. Men avan nou antre nan emisyon an, m vle ke padon mwen menm ke map mande pou Ayiti an, padon ke mwen menm map mande pou tèt mwen, padon ke mwen menm mwen ka mande pèp ayisyen an, se yon padon ki dwe sensè. Se pa yon padon e ke nou pral mande paske nap fè yon show, nou pral di bèl pawòl pou ki fè moun plezi, pou ki fè moun bat bravo. e ke mwen panse jodi a se ipokrizi ki mennen peyi an kote li ye an la. Sa vle di nou pral priye ansanm, n ap mande padon avèk tout kè nou e ke ke Bondye gide nou, gide chemen nou nan emisyon sa. Babekyou, li fè, li fè minwi yn minit, n ap kòmanse l konsa avè w, ou mèt kòmanse priye la a wi, apre sa n a fè, n a pale sou le padon. Ou la avè m? Amen. Wi ou mèt kòmanse priyè li fè minwi yn minit ou mèt kòmanse priyè a epi aprè sa nap ale sou kòl le padon si ou prè. Ok mèsi map map mande nenpòt map mande tout moun menm si nou lakay nou e ke nou devan kabann nou nap mete jenou nou atè nou pral devan granmèt lan e ke nou ap fèmen zye nou e ke nou ap mande Bondye lavi an papa nou ki nan syèl lan ki kreye tè a ki kreye syèl sa. Jodi an e dimanch li minwi dimanch pou ouvri lendi papa nou vin nan e samdi pou ouvri dimanch papa nou vin devan ou nou vin mande w padon nou vin mande w padon pou tout fot nou yo nou vin mande w padon pou peche nou yo nou vin devan w papa nou vin mande w padon pou yon pèp ki ajenou pou yon pèp kap sote. Nou konnen ou son papa ki gen bon kè, nou konnen ou son papa ki gen anpil lanmou. Men nou konnen tou nou fè anpil bagay ki pa bon nan zye w. Petèt, se paske nou fè anpil bagay ki pa bon nan zye w, se paske nou vire do nou ba ou, se paske nou pa rekonèt ou kòm Papa nou ki fè jodi a e ke w ap fè nou peye sa ke nou menm nou fè w. Men nou konnen ou se papa nou, ou pap janm kite nou rive pi ba ke kote nou ye a la. Nou di a papa, nou leve Ayiti, nou leve Ayiti devan ou. Mwen leve an an an animatè cho sa a devan ou. Mwen leve chak grenn Ayisyen ki ap viv sou bout tè sa a devan ou papa. Nou mande ou beni nou, beni peyi nou senyè. Ou wè nou nan yon eta de povrete ekstrèm. M konnen papa, Eke w pa t vle pou okenn pitit ou viv nan mizè. M konnen ke w ta renmen pou tout pitit ou viv byen, paske w se yon Bondye lanmou, ou se yon Bondye de pwosperite, Papa. Tanpri, Senyè, tanpri, Papa nou, voye zye gade peyi sa. Voye zye gade nou chak Ayisyen, nan moman sa a n ap pale la, Papa. Voye zye gade moun nan Sid pou nou. Voye zye gade moun nan Grandans, moun nan Nip. ki sot frape pa yon tranbleman de tè papa nou konnen ke tout sak fèt se volonte ou jan pawòl lan di se Bondye ki bay se Bondye ki pran nan moman gon ekip fanmi ki an dèy ki ap soufri papa nou konnen pa gen lòt moun ki ka rekonfòte yo nou konnen bèl pawòl pa ka rekonfòte moun sa yo nou konnen lajan manje pap ka rekonfòte yo men nou konnen ou menm ki son Bondye lanmou nou konnen avèk lanmou wap ka rekonfòte moun sa yo Wap fè moun sa yo reprann lavi papa. Jodi an papa nou vin nan pye w, nou vin mande w eke pou voye je sou pèp ou an, spesyalman moun nan sid grandans nan nip, voye je gade peyi sa papa. Tanpri, ba nou kouraj pou nou met tèt nou ansanm, ba nou fòs pou nou sispann divize, paske menm jan l ekri nan bib lan, tout wayom ki divize gen pou l detwi. Tanpri papa, petèt se divizyon ki mennen nou kote nou ye la. Tanpri, ba nou fòs ak kouraj pou nou met tèt nou ansanm e ke pou nou ale nan yon lòt Ayiti. M priye w konsa, se pa paske ni mwen bon, ni mwen diy, ni mwen merite sa m ap mande a, men mwen priye w konsa nan non Jezi, pitit ou ki vi e ki rèy pou syèkle dè syèkle. Amen. Écoutez, je sais que vous allez faire autant de commentaires. Men ou wè nan kestyon ki gen moun ap adrese ak Bondye, moi je ne peux pas faire de commentaires. Ou konnen poukisa? Paske sa kapab rive ke nan nivo ou wè Babekyou kriminèl la la, Bondye te kapab gen yon plan pou li. Aprè de twazan ankò, si l pa mouri, ou ka wè l a yon bib nan men l, l ap preche la bòn nouvèl. Se tap yon bon bagay. Men an tou ka, nou pokou la. Merci beaucoup la famille. Comme toujours, un maximum de commentaires, un maximum de partage. Bon, il y a que font mes amis proches ou pour qu'on ne pas abonne avec Chanel Sila. Et puis, pas oublié, bah non, ti pouce bleu. On peut en dire que vous appréciez le travail. Puis après, qu'est-ce qu'on dit? A la prochaine!